Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon pòtoprens kapital peyi dayiti tèt anba maten an pandan mwen ap tande RFI nouvèl cheyòl amerik ebyen eh map tande konsè mwen Stéphanie Schuller ki li menm toujou panche sou dosye amerik lan ki ap bay enfòmasyon konsènan ayiti. Le présentateur c'est Florent Guignard e m t ap tande yon repòtaj de Stéphanie Schuller. Sa fè mwen vrèman trist paske w ap viv yon sitiyasyon e sitiyasyon sa tout moun konnen l. Lè n ap viv sa n ap viv la la a, Lafrans konnen l, Kanada konnen l, Lèzetazini konnen l epi y ap fè sa n ta kapab rele balè diplomatik. Se diplomasi k ap jwe. M te toujou di nou ke sa k genyen an la a, se nou menm ki pou rezoud li. Men sanble pèsòn moun pa vle mete men nan pat la pou l rezoud. E finalman, pa gen lechwa ke bay vag. Ba wi, anpil fwa m ap goumen ak lide pou m bay vag. E finalman m panse ke lide sa a li anvi pran kò nan lespri mwen. Paske. Si mwen fè anviron 2 zan e demi ap preche, preche, preche, preche, epi lè map gade mwen, se deteryore bagay yo ap deteryore, sitiyasyon an degradant de jou an jou, ki sa pou fè? Pa ni le chwa, se bay vag. Ba wi, pandan nap pale la, fòm di nou ke Ti Youri, militan politik, anpil moun trete de abolotcho, misye pran yon bal E ti Youri li menm ki pran yon bal nan pye l. La nou kapab di ke imigrasyon li menm ki sanse paralize paske jodi a te gen aktivite nan imigrasyon an. Donk, e imigrasyon li menm ki sanse paralize paske baryè oblije tou fèmen, baryè imigrasyon an tou fèmen swa pou kat elektoral ou di mwens e pou moun ki te vin pran paspo. Donk nou la pou nou pèmèt nou viv kòman sa ye. Sitiyasyon konplike o nivo de Bon Repo. Daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn mwen, nan mitan jounen an, 2 mò prèske a pwoksimite Radyo Zenith. Bagay la tèlman grav o nivo de Zòn Bon Repo a kote ke genyen stasyon ki abrite machin Mirbalè Pòwoprens yo, stasyon sa yo oblije, daprè tout enfòmasyon ke nou ka fè konfyans, deloje li. Bagay la grav paske la depi kèk jou wout Kwadèboukè a, Anpil moun pa pase ladan l, sitou wout Kafou Marasa. Yo toujou pase nan lòt wout, yo devye zòn sila. Men jounen jodi a la, m ta kapab di a chak enstan, m ta kapab di, prèske pa genyen yon ti koulwa ankò. Pou machin pase, pou moun pase. M ap lanse yon apèl pou kapab mande yon koulwa, m ta anvi di imanitè wi, paske sa k gen la a, li twòp pou nou. Moun k ap kite Pòtoprens pou kapab moute nan lòt departeman, sitou le departement du centre, ebyen, ba yo yon ti chans pou yo kapab franchi nan yon ti koridò. Hein! Bagay yo vrèman triste. Fò m di nou ke gen yon foto ki rive jwenn mwen maten an. Foto sa a li di mwen anpil bagay. Se yon dram ki pase. Le Pasteur Wisnel, bandi touye li. Nèg armé Savien. E kadav pastè a ap trennen nan lari. Sitiyasyon an toujou alarmant o nivo di departeman de l'Artibonite. Selon sa nou kapab fè konfyans enfòmasyon, an se samdi 4 mars nan pon Paremon nan vil Deschapèl, yon moun mouri nan lasware vandredi 3 mars la. Se bandi ki ap opere nan Savyen ki fè zak sila a. Se pastè Wisnel Ainsi Connu. Aprè krim sila a, malfra yo atache kò viktim nan dèyè yon motosiklèt e yo ap trennen ni nan lari. Dram sa se youn an plis ki moutre nivo barbari moun sa yo nan sosyete a. Quelle horreur! Peyi a fini e m pa kwè Peyi sa a, l ap kapab repran imaj ke li te genyen dantan. Se tout kote ou pase, bagay yo grav. Kounye a, m sèlman ap poze tèt mwen yon kestyon, pa rapò ak kantite moun ki konn ap tande RL. Si pou m ta chwazi, m di bon, m fèmen bouch mwen, m bay vag, kote m ap kite moun sa yo? Paske m pa sèlman renmen sa m ap fè a, men m renmen moun. Paske se youn nan youtubè anpil moun toujou renmen pale avèk li. Anpil moun toujou ekri l. E dèfwa konn gen ti plenyen men to ou ta li reponn. Gen moun ki renmen n anpil. Gen moun ki pa renmen n ki pral renmen n. Gen moun ki konn fè yon kòmantè, gen moun ki konn voye yon move voice, epi daprè jan l pale ak moun nan, moun nan regrèt par la suite. M pa anvi di se vantard men se yon tip ki trè saj. Men m pa anvi ale pou m ap gade dèyè, pou m ap gade dè milye, dè milyon dayisyen ki yo menm ap rele sekou! E petèt yo pa ka jwenn moun ki pou pale pou yo paske mwen m toujou la pou m kapab fè eko ak revandikasyon moun sa yo. Men, jan bagay la ye la mezanmi, èske genyen lechwa? Hum! Pòtoprens, kapital peyi Dayiti, pi pre nou la an 2009, bagay la pa t konsa. Sitiyasyon an pral dejenere nan men nou an 2004. Epi apre, nou pral pran ti souf. avèk René Préval. Epi, a patir de 2011, nou kòmanse jwenn bagay nan men nou. Jiska jounen jodi a kote ke nou ta kapab di bagay la vin pi dejenere. Pa gen ankenn kote yon moun ka mete pye w la nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens pou di ke ou asire. Se grav sa k ap pase a. Souple frè nou yo, yon apèl o kalm. Souple frè nou yo, an nou sispann fè zam chante, paske nou pa kapab ankò. Nou pa kapab ankò. M genyen 2 bagay m ap gade. Maten an la, avan mwen kòmanse fè emisyon, dlo koule nan je m. Premye sa ki atire m, se yon ti bout videyo yon moun voye ban mwen de, kòman il sapèl? Bob Kayou. Bob Cailloux ki di ke li fè dè zefò menm sirumen pou omwen l ta kapab gen yon ti plas nan sosyete a, pou omwen yo ta kapab aksepte l. Men, malgre sa, li toujou rete ap trime. Men li eskrime li davantaj pou wè si l ta jwenn yon ti plas. Pou wè si l ta kapab fè de twa goud anplis. Men. Se la misère qui vient en face. Kote ke map gade nan ti bout video a, un homme de 34 a 35 ans ki di li fè tout efò pou te kapab mete pitit li nan yon bon lekòl. Men ekoute, pi fò manman timoun yo kite l pou mouda chire. Paske peyi a pa ofri anyen. Sa ki genyen la nan peyi an, tout kondisyon reyini pou 2 bagay. M ta kapab di 3. Premye bagay la pou tout ti jèn fouye kò yo nan gang. Dezyèm bagay la pou tout moun fè yon jan ou kite peyi a. Twazyèm bagay la se sa ki pa gen ankenn chwa e ki vle rete ap goumen a dignite yo mete ajenou. epi mouri dan la mizè, dan la kras, dan lensekirite grandisant. Osi senpl ke sa. Men eske l ka kontinye konsa? Ditou pa. Lòt bagay ki, m ta kapab di, dezarsone mwen, se lè m ap gade Oky James nan yon ti bout videyo. Kote ke li mansyone le 27 janvye 2000, 23, Sexy ekri l pou l di l Sexy atis Oky James, Men grangou ap touye m nan Pòtoprens, m pa gon pyas Oky James di, Èske mil pyas ap bon pou ou frè pa m? Li voye mil goud la pa MonCash 2 janvye, A jounen jodi a la a, kesyon on moun kapab poze tèt ou, Ebyen, Eske Sexy te gaspiye tout lajan l? Eske Sexy te gentan nan move bagay? Eske Sexy pa t gen kòb? Se yon ta de kestyon. Men m pa vle antre a fon nan dosye sa ankò paske depi moun nan mouri, si w fè yon analiz ki pa bon de li, se kòmsi m ta kapab di ou krache sou kadav li. M pa vle fè sa. Men, di tèt ou byen de Janvye a no jou, on nèg ki ta nan move zafè, èske li ta pral nan ti pwogram ni nan plenn nan? Èske li t ap reziye l pou l mache libelibè? Men malerezman, misye pa t konprann reyalite peyi a, se konsa. li tonbe. Eske se posib pou n ta tande yon ti kal nan voice Oky James lan? Wi, Sexy li atis. Sa pa gen depi 27 janvier brother ou rele m men ou ekri m nan telefòn pèsonèl mwen pou di m Oky James ou grangou. Yow brother grangou ap touyem wi menn brother 27 janvier menn sa te touchem nan kè brother lè w ekrim menn ou dim ou grangou menn yow brother menn se a tout kèm menn m te santim m te santim on jan m te santim on jan. Enpuisan menn pou mwen map voye 200 dola mil goud pou ou brother pou manje menn epi jodia se konsa ou pase menn Haiti map di nou mèsi. Yo. Epa konsa m t ye panse ou tap pase menn. Yon sèl bagay m konnen, yo pa gen anpil bagay m ka di, m pa gen anyen m ka montre menm. So, m sonje an 2015 men, m te konn ap vin lakay mwen, m ap eksplike m boujwa w genyen, madanm ou mete w deyò, m ap di w, m ap ba w konsèy menm. pou fonksyone yo brother m sorry man m pat ka la poum te enpeche sa rive man so yon sèl bagay m konnen gon Bondye nan syèl la. Nou pa mande jistis pou ou sou latè menm. Son kòve e son tan pèdi. Men jistis Bondye a menm. Yo, kote m chita la a, m pap ba w manti, jistis sa a, w ap jwenn li. E ou pa pèdi menm. Ou pa pèdi paske ou pa t moun sa a. yo vin di w ye jodi a. M p ap enkrimine pèsòn, m p ap akize pèsòn. Men yon sèl bagay m ap di, dirijan de yon peyi, se nou, se nou, se nou, san retire san mete. Se nou ki koz tout sa rive la. Ayiti p ap peri. avèk ou san mwen menm. Sexy Sexy li atis. M pap di plis. Pandan map anrejistre emisyon sa la gen yon ti bout video de 22 segond ki rive jwenn mwen. Kote ke map gade pou mwen yon kay ki boule o nivo de Belè. Mèt kay la deside fè ti video a. Epi li di men sa. G9 ak leta peyi li ofri l. Nan emisyon m te konn ap fè yo ki toujou ap pale de gang, m gen yon bagay ke mwen konn relate. Kisa l ye? Mwen konn pran egzanp Ayiti avèk sèten vilaj nan peyi Nijerya kote ke Boko Haram ap pilonnen. Lè Boko Haram vin nan zòn sa li fon egzaksyon, l ale. Men lè lapolis vini, lapolis li menm tou li fè dotres ekzaksyon paske li panse ke nèg yo nan zòn nan e li mete dife nan kay vilajwa yo. Kounye a la ou anvi di tèt ou ke RL Prod gen rezon lè l di ke nan tout sa k ap pase la a se les plus demunis ki yo menm ap kreve. Se moun ki pi defavorize yo ki plis ap sibi. Paske, ranmwa fou ou saj, yon nèg ki gen yon paspò, ki gen opòtinite pou l mete yon viza dominiken, l pap rete la a. Men moun sa yo nou wè ki rete sou Belè la. Moun sa yo nou wè ki rete Solino. Moun sa yo nou wè ki rete Dèlma 2. Moun sa yo nou wè k rete nan Site Solèy se paske yo pa gon kote pou yo ale. E pa bliye nan Pòtoprens lan lan kèlkeswa kote w vire kò w, ou pa bon. E lè w yon kote, ou pral yon lòt kote w pa konnen, li pi dur. Moun sa yo ap viv au jour le jour avèk espwa ke bagay la kapab chanje yon jou. Men ekoute, se tris, bagay la vin pi tris. Eske mwen ka fèmen je mwen sou sa a mezanmi? Kounye a gon bagay pou nou konprann. Si m antre nan lojik m fouye men m nan dife, nou konn pou kiyès m fouye men m nan dife a? Se pou moun sa yo. Se pou sila yo ki pi mal. Eske nou konprann byen sa m ap di nou an? Mwen leve nan geto. M konn reyalite geto. Plizyè fwa m di nou sa. Minustah te tire dèyè m nan Site Solèy. Minustah te tire dèyè m nan Simon Pelé. Poukisa? Paske, lè yo te vini an, yo te fè anpil ekzaksyon. Yo pran pòz y ap chache bandi epi y ap kraze kay moun nan popilasyon an. Moun yo pa t kapab reziste. Lè sa a yo rele m, mwen vini. Donk, se sa k fè, yon nèg kapab pale, li atribye mwen ak je nèf. M pa konnen ak je pèp. Paske m gon sansibilite pou moun nan geto yo. E lè w sansib pou moun nan geto yo, depi gen yon kout bal ki tire, fòk ou pale pou di nèg yo sispann. E nèg isi pa renmen lè moun ap di yo sispann. Mwen te fè l pou Belekou, lè te gen masak. M toujou pwomèt nou sa. M ap tann bagay la pi grav. Epi pou m moutre nou kisa m te konn fè pou moun nan geto yo. Donk jounen jodi a la, mezanmi se pou moun sa yo pou m goumen. M pa kwè m ka oblije goumen pou Kempès. M pa kwè m oblije goumen pou G9. Menm pou lapolis mwen pa oblije goumen. Sèlman m kapab di lapolis bravo lè li pote boure, li fè yon bon aksyon san egzaksyon. Eske nou konprann? Men, kite m di nou, pèp ayisyen, m pa vle nou mouye ajenou an. Ajenou an p ap bon pou nou. M vle ke nou kanpe. Jounen jodi a la a, mwen vle ke akote batay ki genyen antre gang ame yo, men m ta renmen pou moun Kanaran fè yon sèl ak moun Bon Repo. Pase pran But Bwaye, Kwadèmisyon. M ta renmen pou moun Bèlè, Solino, Jan sa te ye lontan, Fò Nasyonal pou nou fè yon sèl, pou nou di, Ekoute, gang yo mete nou nan yon sitiyasyon difisil paske nou pa kapab antre nan lojik pandan gang nan konfli antre yo, nou pa konn ki enterè y ap defann epi nou menm tou nou oblije di nou nan tèl kan. Menm lè w rete sou Belair, men sa pa vle di ke ou gen pwoblèm ak yon moun ki solino yon sitwayen onèt menm jan avè w k ap soufri paske Belair li pa t konsa. Eske solino te konsa? Non. Si yo pa t konsa, te gen de bon rapò men jounen jodi a la nou pa kwè ke se nèg ak zam ki pou mete l nan sitiyasyon ke li ye a. M ta di plis men m anvi dekouraje a chak enstan. Paske sa map gade la a se kòm si m anvi poze tèt mwen kesyon pou m di eske gen yon Dye de douceur ki kapab geri lenòm plè kè devni Ayiti antyè. Antouka mèsi la fami kòm toujou